Bonjour frèm ak sèm yo kòman nou ye se JFL kwizin kreyòl Jean Fedor Lundi votre chef à la maison kanpe lakay nou banm di nou non jodi a la m pral prepare pou nou yon confiture d'oignon Konfiti done yo sa m pral fè pou nou an, m ap fè l pou l rete antye. Nou kapab sèvi l poukont li avèk yon bèl prezantasyon kòm desè. Nou pa bezwen pè fè l paske lòske li fin fèt jan m ap fè l pou nou an, li pa goute zonyon ankò, li goute yon lòt bagay. Kounye a nou menm, n ap jis rete pou nou al pratike l. Ou ka pran nenpòt kèl zonyon ok, ou chwazi gwosè w vle. La mwen pran zonyon, le plis enpòtan fò nou konsève ni tèt la ni dèyè a. pou ke li pa kraze poul rete antye na mwen menm map leve premye chemizèt la e vwala sa se li menm ki premye chemizèt la mwen leve li netwaye anba men m pap koupel la map kitel ladan la konsa mwen fèl la m depozel la Epi map kontinye rès yo ankò epi map vin. Dèke mwen fin byen anlve premye chemizèt la, m toujou kenbe tèt sa se trè enpòtan avèk anba paske se li menm ki pral fèl pa tonbe ok kounya la mwen vin avèk dlo mwen lan rense yo mwen lavel mwen pase menm poum retire tout paske anba sa yo ou konnen se la yo te gen sòti avèk tè a ni la tou ou pran swen w ou lavel dousman Nòmalman, ideyalman, ou ta sipoze fè l sou wobinè. Men si w pa gen wobinè an tou, ou ka fè l kòm sa osi. Kounya la, mwen fin lave onyon an, kounya la m ap vin prepare, nou pral kòmanse fè konfiti donyon antye a. Mwen m gen 3 tas de sik la. 3 tas de sik sa li egal a yon tas dlo. Nou pral fè siwo a. Byen si ke w ap di se bokou de sik li ye. Se vre se bokou de sik. Men pa bliye se yon desè li ye. Nan 3 tas suk la mwen mete yon tas dlo. Kounya m pral fè l fonn. Dè ke nou wè l kòmanse klere kòm sa, se pa fin fonn nan. Men se pa yon pwoblèm. Pase o mwen kounya ou konnen li pap kole anba. Mwen depoze yon baton de kanèl. Mwen depoze yon grenn anis. Kounya mwen pran yon lim. Mwen ap retire yon ti lim. Gad. M pa di zès la non, m pap di zès. Mwen fè l devan nou dirèkteman pou nou ka wè. Mwen mete tout yon seri ti mòso ladan. Kon a tout sa la li pral pote yon gou lan konfiti onyon antye a. Isit, yo fè l, yo rele l konfi donyon. Men se pa la menm choz la. Se pa konm sa l. Yn fwa ke mwen fè sa konm sa, Mwen mete ekivalans de 2 petit kiyè de desans vaniy. Kounya la mwen rebrase l ankò. Nou wè koulè l vin bay la? Kounya la mwen plase onyon yo ladan l. Vwala. Yn fwa ke m mete onyon yo kòm sa, nòmalman sa la, sa mwen gen anndan sa ant lo e suk son siwo li ye. Le fait que mwen mete couverture la li pap bay li pap vin tounen siwo. Mwen metel sou dife la. Mwen metel a 2 pwen 5. Map kitel poul kuit la pou o mwen 12 heure. M pa bezwen vin brasel anyen menm. Rien. Epi aprè 12 heure lèm retounen aprè 12 heure avè nou map moutre nou kisam fè. Nou pa bezwen pè hein. Lè nou fin wè final la pa bliye pataje video a pou mwen. Nap kontan wè sa. Kounya la menm vin la 12 heure tan plus tard. Gade. Se pafè. Nou wè l t ap bouyi bi, nou wè l te tankou l t ap bouyi byen fò. Ou nan wè sa kounya la nou fin gen men konfit, men onyon an la. Li pafè la. Kounya la nou wè akoz ke li te gen kouvèti la sou li kounya te gen dlo k ap tonbe ladan l. Kounya la pou nou kite dlo ki te tonbe ladan l la diminye. Kounya la l ka fè yon 45 minit la pou l ap redui kòm sa la. Mwen pral kite l ale la. M ap kite l konn a san kouvèti. M ap ogmante dife a. Kat edmi. Konn a pou l kapab yon ti jan moute plis. Konn a pou m al chache siwo a. Konn a menn la. M gentan gen siwo a. Konn a mwen fèmen fou a. Konn a la m ap kite l refwadi. Lè m di refwadi la, se pa pou di yon di minit, kenz minit la. Ou kite l frèt nòmal la. Ou pa oubliye l. Apre sa lè l fin frèt la, m ap vin sou nou konnam pral montre nou rezilta a. Men li la kounya li fin refwadi. Se vrèman sikre la. Se yon siwo, se vrèman se yon desè li ye ok. Nou rele sa yon konfiti men isit yo fè l yo rele l konfi donyon ok. Kounya la m ap mete l nan nan po a, mwen konsève l m gen dwa pran l youn pa youn. Apre sa m pral montre nou kòman nou ka fè yon montaj avèk yon grenn pou nou prezante l. Panè l m te met ladan. Men konfiti donyon an la. Byen konsève. Yon fwa ke w mete l kòm sa, kounya si w pral prezante l ou pral bay yon moun li kòm desè oubyen w pral manje l kòm desè, Mwen pral moutre w pandan l nan bokal la kòman wap kapab pran l avèk kiyè a pou w pa kraze li. Se trè trè bon hein. Nana ou bay moun nan manje ti sa la ou di ou bay li kòm yon desè yon desè donyon lap renmen l se trè trè trè bo gad sa waw my god epi se bon osi la nou mèt fèm konfyans hein si w manje l kòm sa la pa bliye li pa goute onyon lan se trè trè bon men se sikre men yn fwa kem goute l la se bon kòm sa men si tout fwa w pral itilize l kòm konfiti pou manje l nan pen. Se te JFL Cuisine Créole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison Kte Antèt Lakay nou Mèsi Ovwa.